Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nou kontan avèk ou sou chanèl la la, men ekoute jist avan nou kòmanse emisyon sa, nou gen kèk ti detay pou ou. Paske nou konnen ke gen anpil moun ki aletranje, ki yo menm nan peyi frankofòn yo tou an menm tan, ki renmen gade nou. Men, ekoute, nou fè ti efò nan franse, nou pale ti kreyòl nou. Ebyen, nou gen yon seri de repòtaj ke nou ap reyalize an franse, se pou kapab petèt atire plis kominote frankofòn. Se yon pati, m ta kapab di, ki pral mete sou yon lòt chanèl. Alò si ou menm ou gen zanmi w ki fransè, ou gen lòt moun ki nan peyi frankofòn yo, ebyen ou kapab fè yo abone. Epi lòt bagay se ke sou Obsesyon Production m panse ke gen anpil bagay paske nou wè sa k kòmanse mete sou Obsesyon Production. Donk a chak fwa nou genyen yon pwojè pou yon chanèl n ap mete w okouran epi ou menm si sa enterese w ou kapab fè suit la. Brèf. Nou vini la a jisteman pou n kapab pale de 2 dosye epi anchene avèk yon twazyèm ki m ta kapab di atire lè rega sou zòn sila a. Fò m di nou byen, pou anpil moun k ap di ke gen yon seri de imaj jounalis yo ap vann de Ayiti, fòk nou pa fè sa, fò n pa kontinye fè sa. Tande byen, si les choses vont mal et que certains journalistes disent que ça va bien, si les choses vont mal et que certains journalistes disent ça va mal, kiyès nan yo ki jounalis? Paske on est là justement pour dire la réalité telle qu'elle est. Si ou sòti nan lari an ou wè gen yon moun mouri, On a réalisé une interview avèk yon moun nan Vilaj de Dye. Si n pa t ap mache pou n di bagay yo jan yo ye a, kiyès ki t ap konnen sitwayen sa l ap viv nan sitiyasyon difisil? E pandanstan n ap tou pwofite mande moun yo pou kapab mete men nan pòch yo. On n'a pas besoin de donner beaucoup paske la générosité se pa le fèt menm de done bokou men se anvi bay tèt ou pou kòz sila yo ki pi pòv. ki nan difikilte. Alò se sitwayen la ki se yon avègle ki ap viv nan yon maison de fortune nan vilaj de Dye nou swete jwenn kichòy pou li. Deja genyen 2 moun ki reponn yap voye yon ti bagay donk nap tann li e tanzantan nou swete vizite sitwayen sa nou menm poun kapab pote kichòy pou li paske Nou konnen reyalite a nan peyi Dayiti. M fè ti rale sa a, m espere ke sa pap deranje nou an kelke sòt. Ekoute, c'est parti pour votre émission maintenant. Nou prale e nan zòn Chalon, se dans le département de Nip, se sa? Nan zòn Miragwàn yo. Alò m pa konnen byen non paske se yon video ki rive jwenn mwen, On a stocké des bidons d'essence a l'interieur de cette maison Sa w tande a la m pa konn sa k pase kay la pran dife Yo oblije fè dilijans te gen yon machin tou pre a la a yo evakye machin nan de kèlke mètre de kay la pou ke pa gen yon double perte Alò nou pa konnen ki sa ki a l'interieur kay sila men aparaman gen anpil ti bagay ki pase anba dife Maten an m fè yon emisyon pou m di nou ekoute gaz pa mele ak flanm dife se sa k fè yo rele l likid Enflamab, e se pa sèlman likid enflamab, men sa ki rele gazolin nan menm yo rele l likid hotman enflamab. Sa vle di, depi yon etensèl pase kote gazolin nan ye, l ap pran dife. An n gade. Sa k ap pase chalon aktyèlman la, kounya la. Gazolin anndan kay. Son pwoblèm e pa gen anyen ki ka sove ann dan kay sa la e gon machin tou pre yaya ap goumen a machin nan nou wè si ya retire l. M malad nan senti manmi. Machin nan gentan ap chofe Mesye soutni machin nan non Ale deyò non bandi Mezanmi Mezanmi problèm Yap voye dlo sou machin nan. Dife a toujou ap gangrènen kay la la. Pwoblèm. Se pati dife. Se pati dife. Antouka fòm di nou ke genyen kèk bon kout bal kap pati anlè a. Anlè Matisan byen sur paske gen yon batay ki konsantre la. M ta kapab di se Tibwa avèk Gran Ravin. Alò si w wè nèg yo pa. Desann atè a, men anlè a nèg yo toujou ap batay, pa twò lwen de pon brea donk m pa konn zòn nan byen non men y a kèlken ki m di se nan zòn bò leklè donk gen yon batay pou tèritwa ki ap fèt anlè a depi se maten y a kèlken ki ma anvwaye yon ti mesaj me dizan a RL prod bagay yo rèd anlè a la wi donk gen anpil bal k ap chante anlè a. Batay sa mezanmi fò n di ke alò n pa konnen kilè batay sa ap fini paske dènyeman la te gen yon voice Ti Lapli te voye pou di ke ekoute li menm depi se lapè li la men si se batay tou li la paske ou pa ka gen yon zam nan men w pou w lach avèk zam nan men m pa kwè se sa yo ki enpòtan jounen jodi a la mesye fò n libere twazyèm nan. Twazyèm nan fòl libere. Ou pral sezi ou wè lè eleksyon pral rive, on kòb kapab tonbe, tout nèg fè silans, kandida vin fè kanpay, epi kou eleksyon fini, twazyèm nan tounen kalvè ankò pou popilasyon nan zòn nan. Brèf, se di pou wè Ayiti se konsa li ap fonksyone. Dosye ki enpòtan jodi a la a, nou vin pale de li, se kestyon fatra a. Ou ta kapab di tèt ou pa gen pwoblèm non si ou wè fatra nan jaden. Paske fatra se yon sòt de fimye ke l ye. Men lè w gade ou wè fatra nan mitan vil, fatra nan plas piblik, fatra nan mache, sa bay pwoblèm. Fò m di nou ke gen yon majistra enterimè nan Petyonvil, m pa sonje non l, lè li te fèk monte, maten, midi e swa, lè w gade ou wè nèg ap ranmase fatra. E te menm gen yon kanpay medyatik Paske a chak fwa 9 è 10 è di swa moun ap ranmase fatra, jounalis ansanm avèk kamera ap filme. On avè kru ke sa va dure longtan. E se te pourtan yon fen de kò. Jounen jodi a la nan Petyonvil m ta kapab di se zòn ki pi sal nan kesyon fatra. Si l fè yon ti farinay lapli, si se Petyonvil ou pral pase a pye pou al lakay ou pito rete kote w ye a. Jounen jodi a la w ap gade pou wè yon seri de. Ton Dimondish. E le plus dur dans tout ça c'est que anpil machann, anpil moun ki frekante espas sa yo, yo aksepte koabite avèk fatra yo. Eske nou konprann? Petyonvil gen mache, se yon zòn ki grouye avèk de jan, men podyab, lè w ap gade pou wè, se tris. Fatra, Tou pre fatra a, yon chodyè manje y ap vann. Tou pre fatra a, y ap vann bagay pou moun al kuit nan chodyè. Tou pre fatra a, w ap gade pou wè, moun ap vann pwodui sa yo, se vre men, mouch fè kenken, mouch fè mikalaw. Èske yon pèp kapab kontinye viv konsa? Si se pou sa, mezanmi, mwen fèk kare vann imaj sa yo. Paske. Fòk omwen si otorite yo poko kapab rezoud kesyon grangou, kesyon lavi chè, kesyon ensekirite, men omwen sa a m panse ke minimòm sa a fòk nou eseye rezoud li. Nou pral kite w gade e sònesuivi kèlke deklarasyon epi apre ou menm wa di. Madam, mesye, nan moman n ap pale a la, nou egzatteman nan rue Geffrard et rue Vilatte. Nan kad yon nouvo repòtaj sou Petyonvil. E fòk nou di repòtaj sa li menm li baze sou fatra ki pran Petyonvil an otaj anba je otorite yo. Anba je majistra Petyonvil la, anba je anpil moun ki swadizan di yo se boujwa oubyen miltimilyonè anndan nan Petyonvil. N ap pèmèt moun yo viv bagay yo la. La a, nou nan ri Vilat. Nou angle ri Jefra e ri Vilat. Kidonk, fatra ap fè moun yo deklarasyon chak jou. Kidonk, ann gade bagay yo byen pou nou wè kòman bagay yo ye la a. Men fatra. Gade eta ri Vilat. La mwen kite rue Geffrard map travèse nan rue Vilatt. E madam mesye fatra mand anraje nan Petyonvil. An nou gade kijan bagay yo ye e fòk nou di moun yo pa gen pwoblèm. Malgre fatra yo chita la nan fatra. An nou gade kijan bagay yo ye la. Nan Petyonvil nan koze fatra. Fatra pran Petyonvil. Sitwayen kòman ou ye? Wap fon ti pale? Gade fatra, gade fatra, gade malpwòpte kote moun ap manje, gade vè, gade vè kote popilasyon min yo ap rantre, min yo ap rantre. Sa son regrèt li ye pou popilasyon, pou nou menm mas pèp popilè a kap kap redi, kap bay lajan, kap peye taks a goch a dwat. Gade, gade, gade yon vil, gade yon premye vil, yon premye kapital. Se sa m t ap di. M pa gen, m pa pral di non. Mèsi. Pa gen pwoblèm, madam, mesye, se konsa bagay yo ye la nan Fedchan. Kidonk, fatra ap fè moun yo deklarasyon. Madam mesye men reyalite a la nou toujou nan rouje fra nap pèmèt moun yo viv bagay yo ann gade kòman moun ap viv nan petyonvil ann gade moun yo avèk fatra Yo fè yon sèl. Moun yo avèk mouch, ravèt, rat, vè, ekskize m si m di l konsa, men m oblije pentire, m oblije bay reyalite a jan l ye a. Jounalis lan li menm, li se yon miwa. Li pèmèt moun yo viv bagay yo jan bagay yo ye a. Li pèmèt moun yo viv bagay yo jan bagay yo ye a. Kidonk. Ann gade kijan bagay yo ye nan fatra a, moun yo ap vann nan fatra a, y ap manje, y ap fè tout sa yo gen bezwen la nan fatra a. Ann gade byen pou nou wè kijan bagay yo ye la nan Petyonvil, machann yo ap vann nan fatra a, tout moun nèt yo chita kòmsi fatra a se te yon. Gen yon bann flè ki bò kote yo. Se konsa bagay yo ye la nan Petyonvil. Madam mesye ann gade fatra. Men bagay yo. Gade fatra, gade fatra, gade fatra, gade fatra nan Petyonvil. Ann gade. avèk nou kantite fatra ki genyen nan Petyonvil. Anba je otorite yo, anba je anpil responsab, anpil gran nèg, anpil milyonè, anpil moun ki gen lajan pou viv, an n gade, anpil gwo boujwa tou, moun ki gen biznis nan Petyonvil, an n gade byen, n ap tou pwofite fè yon ti piblisite pou mèt. Biznis sa, ann gade byen anlè a la a, nou zoume l byen pou nou wè, Economax. Ebyen madam mesye, siwo libanè sa yo, chak jou, yo pase sou pil fatra sa, pou yo antre anndan la nan biznis yo. Biznis yo, se anndan la, kote w nou wè nou zoume a, Economax. Yo pase la a sou fatra a, yo pa janm fè tantativ tou, pou yo ta ankouraje. Madam mesye ann gade fatra. Ann gade volim fatra ki gen la nan Rouge Fleur. Mwen menm kòm jounalis map fè repotaj sa. Map pran imaj yo, fòk mwen fòk mwen di nou bagay yo pa osi fasil pou mwen. Paske odeur la li pa agreyab ditou. Odeur la pa bon ditou ditou ditou. Sepandan, si nou voye je nou anba a, nou kapab remake yon bann ti machann ki chita la a nan fatra a. Yap manje. Y ap fè tout aktivite yo nan fatra a. Gen nan yo ki di yo pa gen lechwa, yo oblije rete la, yo manje, yo fè tout sa yo gen pou yo fè nan fatra a. An n gade eta Petyonvil, an n gade la anba je otorite yo, pyès moun pa janm di anyen, men Petyonvil li kòmanse envivab. Lòt kote, se bandi, se gwoup de, se yon seri de band zame k ap afwonte youn ak lòt. Men Petyonvil li menm pa genyen kòm si nèg ak zam k ap kwoke kòn yo. Men fatra li menm li kanpe an kwa nan Petyonvil, l ap bay moun yo pwoblèm, li deklare moun lagè nan Petyonvil. Kote mouche leta? Kote swadizan nèg ki di yo se petyonvilwa, petyonvilwaz ki miltimilyonè? Kote swadizan nèg ki sot lòt kote ki vin fè biznis nan petyonvil ki gen lajan nan men yo? Kisa y ap fè? Yo pa janm di anyen. Ann gade eta petyonvil. Ann gade kijan bagay yo ye la a. N ap gade anba la a yon madam asyèt li nan men l. lap voye kiyè. Madam nan ap voye kiyè, asyèt li nan menl, fatra bò kotel, sa pa deranje. Se konsa bagay yo ye la. Se konsa bagay yo ye nan Petyonvil. Madame, bonsoir. Kòman w ap jere sitiyasyon sa nan fatra sa la? Santi Ti Emina al gaspiye nan men nou pouri je te bal ap fè anyen. Madame mesye se konsa bagay yo ye la nan Petyonvil. E vè yo, vè yo ap antre nan pyem wi. Bon ou tande sam di a, map tou pot la près plent pou. Map tou pot la près plent pou ou.